Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antye lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou gen kèk ti dosye pou ou la, men sa fè nou anpil plezi a le fèt ke nou toujou avèk ou paske je sè ke vou pwone yon atachman tout afè enfayibl pou RL Prod. Mwen menm tou mwen men RL Prod paske... RL prod se pa mwen menm selman se nou menm ki fè RL prod de yon abone jiska 240 ben sa fè djibye men ya de jan ki mapel toujou pou mwen djebe RL prod kote plak la jiska prezan youtube poko vle vwel ban mwen non la mpa konn sa kap pase nan men konnen sa kap pase nan tet youtube wi la bon antouka an komanse avek enfomasyon piske e se mod lan wi ki pa bon se mod lan ki pa bon paske bagay yo red. A travè le mond, yè, dans yn egliz o Nijerya gen yon fiziyad ki fèt, gen anviwon yon senkantèn de mò. Depi w wè Nijerya frape konn se Boko Haram. Boko Haram nan se yon sèkt islamik. Donk nèg sa yo menm yo anfas leta. Men, moun ki toujou viktim kòm dabitid lè nèg sa yo frape se. vilajwa yo, moun ki nan zòn pwovens yo, moun ki nan ti kay pa, anba jou pa. Dèfwa yo konn fè atak teworis tou wi, poze bonm tou sa men lè nèg sa yo antre nan yon vilaj yo mete dife, yo kraze brize. E pi le pli gran pwoblèm dan tou sa se ke lè nèg sa yo vin yon kote yo frape, leta li menm an reprezay vini li fè menm bagay la kote an. Sa vle di moun sa yo toujou nan difikilte. Sè vilajwa yo menm yo toujou gen pwoblèm. Donk, n ap mande Bondye nan syèl la konpasyon pou pèp sa a ki sanble avèk nou paske nou nan menm sitiyasyon avè yo. Bò kote nou an la, an Repiblik Dominikèn, bagay la grav piske le ministre dominiken de l'environnement, Orlando Jorge Mera, Il a été tué ce lundi dans une fusillade ki a eu lieu à l'intérieur même du siège du ministère. Humm! Tèt chaje! Donk, eske se kout kreyon Repiblik Dominikèn? Paske pa bliye, Repiblik Dominikèn ap moute an flèch! Towo yo ki nan zòn nan la a kapab pote jalouzi epi sa w tande a la a, yo kreye yon ensekirite an Repiblik Dominikèn. E pi bagay la rèd. Se yon mannyè pou kapab bay yon lòt imaj de Repiblik Dominikèn. Paske pa bliye ke gon asansyon sosyal, gon asansyon ekonomik peyi sa ap pran. Kestyon pou kapab pèmèt touris vini lakay yo. Ebyen sa kapab susite de jalouzi lakay grand puissance yo sa w tande a la a. Yo enstore yon ensekirite oubyen yo alorijin de enstorasyon ensekirite sa an Repiblik Dominikèn. Donk, fò m di nou ke dè ajan de lapolis nasyonal twouve yo nan lokal ministè anviwònman an konfime desè ministre Orlando Jorge Mera. Anplwaye ministè anviwònman yo menm tou gen ki kouri, gen ki vole atravè gri. pou kapab kite espas sila a apre yo fin tande kout fe dapre jounal dominiken Listin Diario. N ap raple ke genyen 3 ajan direksyon santral ankèt kriminèl lapolis nan peyi Repiblik Dominikèn ki mouri vandredi 3 jwen sou otowout Mela nan kapital Santo Domingo e se 2 nèg ame an kagoule ki yo menm poze aksyon sila. Tèt chaje pou la Repiblik Dominikèn. Bagay la rèd an Repiblik Dominikèn, men li pi rèd tou nan peyi Dayiti. Paske nou menm sa nap viv la la, m ta kapab di, euh, se yon lanfè an fas. Lakay nou la, la polis nasyonal anonse nan yon nòt li arete yon sèten de Gerald François, yon prèt vodou ki gen 35 an. Yo akize li de vwa de fè e d'association de malfaiteurs. Yo tap chache li daprè yon nòt pnh mete deyò. Mesye Gerald François alyas Ti Gerald, yo arete li se sèvis departemantal polis jidisyè Nò ki mete men sou li nan dat vandredi 3 jen pase a nan komin Limonad. Li fè objè yon manda damne yo emèt kont li nan dat 19 me 2022 pa komisè gouvèneman prè. Tribinal premyè enstans Kap Ayisyen swit ak yon plent ki depoze pa responsab legliz katolik nan Kap Ayisyen. Li poko wè li la nan gadavi daprè responsab yo. Gon videyo kap fè la yn la yn su lè rezo sosyo. Se yon bandi yo arete. Sa w tande a la a humm misye twalèt sou li wi. Map m wè gen anpil chèn ki lage videyo a konsa men map pran le swen. E kote misye twalet la pou m kapab flou li paske nou menm nou konnen nou gen respè pou moun e nou ap jwe aske YouTube li pa pran ken sanksyon kont chanel si la. Ki fil evenman paske dabitid lè nèg yo genyen bòn lakay yo sèvant swa yo pran l pou fanm yo oubyen yo pran l pou yon esklav. Misye frape fi a men atansyon il est invite au parquet pour avoir battu sa servante Kal Murat Cantave pretend ne pas recevoir l'invitation. Li di l pa resevwa envitasyon an non. Swit ak envitasyon Pakè Pòtoprens kont ansyen senatè Kal Murat Cantave pou 6 jen 2022 an, ancien parlementaire là, dit il pas recevoir invitation formelle par beau côté, substitut commissaire gouvernement, gentil souvenir. Je suis, écoutez ce qu'il a dit, justiciable au même titre que tous les Haïtiens, et je suis plus intéressé que quiconque à répondre à l'invitation du parquet, d'autant plus que la justice représente pour moi la voie royale pour faire valoir mon innocence et laver la souillure artificielle dont je suis victime, a écrit l'ancien président du Sénat dans une note datée du 5 juin 2022 assassinat politique, social et professionnel programmé et il dit ça va passer. Et d'ajouter, je me propose d'intenter une action en diffamation contre cette femme qui a été manipulée et dressée pour me détruire. Et pour tâcher d'être tout à fait complet, voici la femme qui aurait été battue par L'ancien Président du Sénat, Carl Murat Cantave. Zyèm fwa. Yo leve maten, yo pa kite yo, bon, pawòl manje a, depi gen manje la, se mwen k konn ki manje k ap fèt. Yo leve maten byen bonè, yo pati, yo pa kite anyen. M ale, m al nan frize a, m chache bagay, M chache lòt bagay, sa m te manke m pran kòb mwen m achte, mwen fè manje. Lè m fin fè manje a, m al pran tèt leti nan frijidè a pou m te rache met sou kote manje yo. Li, li, men m te tande machin li vini. M gade m wè l parèt, li di, Sa, e, apa w pa met manje sou tab la? M di, e sa lòt la m pral fè wi. Pandan ke m pran, m pran leti a nan frijidè a, li ban m yon sèl kout fri, li ban m yon sèl kalòt nan ponyèt mwen. Epi lè ti a vole jis nan lakou lòt bò l kraze epi lè l ap vire li pow li banm kout frijidè a. M gen dwa di w m fè nenpòt 3 mwa a bò sa ap fè. M kap tande. Mwen se Marie Lundi Gillet. Nan lendi, le 23 me, madanm nan ban m 500 goud li voye m nan mache. Lè m leve le 24 me, li mande m sa m t achte a 500 goud la, mwen di l tout sa m t achte a 5 goud la, bon li just voye m. Aprè midi, lè m vini, m te fin fè manje, lè m fin fè manje, madanm nan lè l sot nan travay li toujou pase bò kote m pou l salye m. Dady di granmoun nan pa vle fèmen gaz la. Li antre sou mwen. Ekout. Li antre sou mwen, li di, e o, e, ou, ou fin pran kay mwen lan menm, ou vin pran kay la. M di, o, ou konnen m pran kay la lan mwen lan. Li di konsa, maten an m wè madanm nan ap pale avè w, ou prèt pou bat madanm nan. M di, non, ou pa t tande. Se mwen poze, se mwen Lè madanm nan te rele m, li pa pa kite l poze m kesyon, m konn sa l ap di m. M di l, men sa m ap, men sa m fè a 500 goud la, men sa m fè a 500 goud la. Li, li rete 4 dola l dwe. Madanm nan vire do l. M di, gaz la m pa fèmen an, se lè m fin netwaye kizin nan m toujou pase dèyè, pa dèyè, gaz la e sal enteryè l ye. M fèmen gaz la. Li kite li kite bagay la li annik pati kote m chita li lap rele sou mwen lap di betiz oh ou fout sesi ou fout losi malpwòpte sesi sela lap repete epi mwen di bon gad lap lonje dwèt nan figi m tout lè lap di sa se pa de sa mesye w lonje dwèt nan figi m kisa gen la wap lonje dwèt nan figi m nan epi l sèvi m yon kalòt m vide l retounen sèvi m yon kalòt ankò m vide epi lè moun yo kouri Lè moun yo kouri yo atra yo a pran li epi l pran tèt mwen fwape l nan mi an li fwape tèt mwen nan mi an anpi lè l chape l chape anba moun anba moun yo ki t ap bare l la li kouri al pran manchèt li pou l koupe tèt mwen lè m wè l al pran manchèt li pou l koupe tèt mwen m kouri m sot deyò apre sa l ap ranmase bagay mwen voye deyò moun yo pa vle n ranmase bagay mwen voye deyò m ale m antre m pran bagay mwen m mete l deyò. Bal ap tire, gwo 8, li vin 8 è di swa, bal ap tire, li mete m deyò. Se lè w fin ka wi m dòmi. Ozanviwon kilè l mete w deyò a? 8 è di swa, bal ap tire nan Tòsèl, anwo pa moute anba pa desann. Se lè w fin ka wi m dòmi. M rete kanpe la pou jis li jou lè w fin ka. A di w anonse ke w gen 10 an depi w ap travay an sen, se antre kay Mirakantòl. Wi m gen 10 an sa m ap travay avè l, se sa li ban mwen kòm larekonpans. Ann di ke ou gen dizan depi wap travay ansanm avèk li, èske se premye fwa li tire kous ou? Non se pa premye fwa, sa fè 3 fwa. Men kisak fè 2 fwa avan yo li te tire kous ou, ou pat janm kite travay la? 2 fwa avan yo, lap bat madanm ni lan chanmòt anlè, men yo konnen lakou a te plen polis. Ti polis yo vin pran pandan lap soti nan ou konnen gen pòt ki pa ouvri laj pòt la pa ouvri laj kounye a mwen menm m tèlman sezi m jis anba yon ti pye kachiman konsa map gade pandan map gade a epi kòmandan di konsa vin edem non grimèl m wè pye madanm nan vire konsa Male m redi pye a. Pandan m redi pye a li pow pow li banm 3 sabò men isit mwen kou a te pranm. Lestomak. Tout polis yo pranl. Tout polis yo pranl bon m gen dwa di w se pa polis sèlman se tout fanmi. Fanmi madanm li yo ki te pranl. Yo mande m eskiz, m rete. M rete, m pa di anyen. Yon dezyèm fwa, yo leve maten, yo pa kite yo, bon, pawòl manje a, depi gen manje la, se mwen k konn ki manje k ap fèt. Yo leve m maten byen bonè, yo pati, yo pa kite anyen. M ale, m al nan frizè a, m chache bagay. M chache lòt bagay, sa m te manke m pran kòb mwen m achte, mwen fè manje. Lè m fin fè manje a, m al pran tèt leti nan frijidè a pou m te rache met sou kote manje yo. Li, li, men m te tande machin li vini. M gade m wè l parèt, li di, Sa, e, apa w pa met manje sou tab la? M di, e sa lòt la m pral fè wi. Pandan ke m pran, m pran leti a nan frijidè a, li ban m yon sèl kout, li ban m yon sèl kalòt nan ponyèt mwen. Epi leti a vole jis nan lakou lòt bò l kraze epi lè l ap vire li pow li banm kout frijidè a. M gen dwa di w m fè nenpòt 3 mwa a bò sa ap fè m mal. Eske pandan tout sa yo ke w ap sibi anba men l la w pa janm al pote plent pou li lajistis? M pa pote plent lajistis menm pitit yo m pa di sa. M rete la, mwen di m ap fè tan mwa travay pou m kole pou m al fè komès. Pase m pap ka ret sou kont mwen. Dènye aksyon sa a ke m fè a, èske ou pa al pote plent pou li? Aksyon sa a? Wi, m al nan pakè pou li, m te fè yon manda pou li. Manda a, se paske m potko pot papye medikal la bay pakè a pou vize manda a pou m ka pote l ba li. Aktyèkman, Yo di m son avoka men mwen son isye. Isye a te di m konsa. Isye a di m konsa. E se madi l t ap pote l men m poko pote. M poko pote ni papye medikal la ba li ni kòb li mande m nan. M ap pote l ba li. Konbyen kòb isye a mande w? Isye a di m pou m ba li 500 dola pou manda a, avèk kòb moto l. M gen dwa di w 5 mil goud? Ok. Kounya èske avan ou kite travay la, ou te gentan touche? Padon? Èske avan ou kite travay la, ou te gentan touche? E answit, èske se revoke l revoke l? Wi se revoke l revoke l. Li te gen yon mwa travay ki te pou depile kat la, se li l lonje ban mwen. Non ou poko touche pou mwa me a la. M poko touche mwa me a. Eske l pa di w vin touche kòb la? Li pa di m vin touche kòb la non, li pa pale avè m ni yo pa rele m. Bon menm fi sa a l konnen an, m te konnen l t ap rele l pou l te mande l eskiz nan telefòn li pa rele l. E samdi a lè m te sot nan lari m rankontre machin yo, m wè machin nan ratresi ap ralanti bò kote m, m mache, m ba l vag m mache. E m pa gen rapò avè l nan lari kounya. Kisa wap mande ou menm nan sans sa? Map mande jistis mwen. Map mande jistis mwen avèk Kalmira Kantav. On va refermer avec cette petite revendication, nèg ak zam kidnape jedi pase a yon jenn gason nan zòn Taba. Ravisè yo mande manman an 200 mil dola ameriken pou yo kapab libere jenòm sila. Sinon, yo riske touye l epi lage l yon kote. Avanse pike mikwo a. Misye tap mande yo inite tan bay konsa tap mande lapè. Wi tap mande lapè kounya la yo di konsa e a gwo moun lap travay poum pot 200 mil dola poum poum vin de poum pranl poum tirel sim pa pot 200 mil dola yap e sou kont aba m pral pranl mezanmi m pa gen anyen nan menm son pòv malerèz mwen ye pitit. Fè ti avanse plis. Son pòv malerèz mwen ye m pa. Lagan yo nan menm timoun sa yo papa a mouri kite yo nan menm depi tou piti map pase mizè avè yo map vann dlo map vann chabon sam jwenn mwen fè poum fè edikasyon yo poum ba yo manje poum peye kay mete yo dòmi m vin fon ti chanm kay matisan kounya la m vin Ti moun sa rele matisan vin kraze a la bon kounya tout moun kouri mwen mpa ka kouri mpa gen kote poum ale mpa gen lòt kote m oblije e la m rete m pran bal mwen o fon men ti pitit la se nan men m te vin fè la jwenn yon tonton l anba laplèn kounya la se ka tonton an l ye. Men li pap viv de anndan kay la ansanm avèm kounya se aprè m vin tande n lap pale nan radyo bagay sa yo mezanmi m pa konnen sa pou m fè m pa konn sa pou m fè ankò de pitit san papa sa yo nan menm plis m te vin pran yon mesye m fè 3 avèl fè 5 pitit yon vye pòv Ki zòn yo kidnape l? Taba sou pon taba a yo pran l sou pon taba a. Men avan yè maten m wè ti jèn nan nan lakou a la, ki jou l te ye? Ant mèkredi maten oubyen madi maten, li ta di l te pote yon seri de ti plak, li enskri. Li di li pral bay Ti Lapli youn, l ap bay Izo youn, l ap bay Krisla youn. Jizèt, mwen menm m ba l yon ti konsèy, m te di li, ti jèn, pa antre nan jan de inisyativ sa yo, otomatikman w antre ladan l, ou pral sible. Li te tande m vre, li di m l ap tounen avè yo, m kwè se sou yon bwa l prepare yo, Guerrier. Menm jan l te pote ti bagay ekri pou nou, konsa l ekri non mesye yo pou l di lapè, lapè pou twazyèm sikonskripsyon, bagay de se jan an. Men si yo di lap travay avèm yo te tandel di lap travay avèm kifè yo dil sa pase lèl te vin la al esplike kòman l apresye boulva lan mwen menm an patikilye M pa gen anyen nan menm non mezanmi Philippe la ap mouri m pa gen anyen nan menm Bob se m pa gen anyen nan menm ou vye malerèz mwen ye tout jounen m chita yon sèl kote m pa nan komès m pa nan anyen pou m fè edikasyon timoun sa yo kounye a pou l rive nan kote l rive a la lè m vin konnen bagay la m di mezanmi sa Philippe la al fè nan. Si sou pon taba pwobableman se ekip Vitelòm yo Guerrier? An son lot ka ou menm? Wi. Oh talè. Enben bon. Antouka mè pa adrese w avèk mesye ki kenbe l yo pou w mande yo libere pitit gason pou ou souple. Oh mesye m yo, mesye m yo, m pa konn sa pou m ta di nou, m pa konnen. Mesye m yo, m pa konn sa pou manman nou ta di nou ankò. S on jèn nou ye, s on jèn ti pitit la ye tou mezanmi. Se paske l pa gen bon konprann ki fè l al fè sa, l al lonmen non nou. sou radio mezanmi tanpri papa m yo fèm gras tanpri fèm gras fèm gras pitit gason m nan pitit gason m yo k pranl lan fèm gras tanpri fè manman nou gras m pa gen pèsòn ankò se nou pou m rele pou m mande gras fèm gras fèm gras. Fèm gras mezanmi nou pran ti pitit la m pa gen anyen se pase pitit la pa konn se pitit malerèz li ye ki fèl fè sa sil te konn e pitit malerèz manmanl pat gen anyen nan menl se nan dlo sal matisan m abite sim te gen e pa lap gaye Yaa bon kontre lèl te vin la l di l anvi wèw. Akoz jan sitiyasyon an ye a, li vin pa al li pa ka al Matisan pou l al wè w. M panse aprè yo fin tande tande w la a, yo tande nou, y ap wè se yon ti jèn ki pa kanpe sou anyen Guerrier. Ki pa kanpe sou anyen, ki pa manman pa nan anyen podyab. Lage lage ti jèn nan. M pa boule de m pa voye twa Mezanmi fè m gras Tande priyè m yo Pitit gason m yo Tande priyè m yo Lage l pou mwen Fè manman nou gras Tanpri Tanpri M ap m ap mouri M pa konn sa pou m fè M pa gen 200 mil dola Fè manman nou gras Tanpri mezanmi ede m pleye gòs mwen Bon apse Ede m pleye gòs mwen Tout Sister yo tout moun m pa gen pèsòn ankò tanpri se la pou m vin plage kòz mwen pou m vin kreye kòz mwen pou mwen An nou tande lòt dam sa. Se triste pou ap tande tout sa kap pase nan peyi dayiti men se ankò pli triste pou ap gade peyi sa kap fini de jou an jou sak fèm pi mal mwen menm m sakrifyem pou peyi sa men m wè. Peyi sa pap chanje. M panse map rive yon kote, map pe bouch mwen paske konplo pi fò ke wanga. M pral oblije kwaze bra m, m kanpe map gade menm jan a tout moun e si se pappadap m pral vann, map oblije fè yon kanpe nan metye jounalis lan paske toutotan wap pale, wap jwenn anpil moun renmen w men wap jwenn kanmenm yon gwoup ki rayi w e gwoup sa li kapab fè tou sa l konnen pou l touye w. Menm lè l fin touye w. Aprè kèl ka fèl mal lèl tande tout moun ap pale byen de ou men ekoute ou mouri nèt. Peyi sa m pa kwè moun ka angaje pou peyi sa ankò paske tout moun ki pretann yap angaje yo se jimnastik yap fè. Dèfwa moun ki vle angajel nan bon sans lan menm pwòp moun sa yo kap pretann ke yo angaje yo a ebyen menm yo menm kapab kòz ou pèdi lavi w konprann byen m pa di m ap kanpe non men jan m ap gade bagay yo la m pa gen gou pou m kontinye ankò antouka mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke nou apresye le travay epi apre kes kon di a la pwochèn.